konnen tou dji renmen nou anpil dji la lap vin pale but nou toujou konnen lèm fè live mpa fè live poum vin danse mpa fè live poum vin pale sam pa bezwen mfon live poum pale de yon bagay ki enpòtan poum ba nou konsèy pou nou toujou kenbe rèd pa moli mkonnen gen anpil jèn fi kap gadem la ki nan menm sitiyasyon kem te twouvem avan ke mwen pat gen yon moun mwen ka konte sou li ou imajine yon lè kew pa gen yon moun ou ka konte sou li mpat gen sa ditou. M pa t genyen l. Men m te toujou kenbe yon sèl bagay, lekòl. M te toujou al lekòl. Erod, mèsi, Erod. Ok. Kesnel, mèsi. M te toujou al lekòl. Angel, mèsi. Paske m konnen chemen lekòl lan se li k t ap mennen m tout kote ke m vle rive. Se lekòl ki t ap mennen m. Se sa k fè m te toujou al lekòl. M te toujou kenbe l. Grangou ou pa, m lekòl. Bon, nou menm kap gadem, nou menm jèn fi kap gadem, pa gadem sèlman pou live lan m fè, paske bagay men gadem, paske chak m fon live pou ton grenn konsèy pou nou. Pou ton grenn konsèy pou nou. E nou konnen m renmen nou anpil fanatik mwen yo. Fanatik mwen yo, nou konnen m renmen nou anpil. E menm moun ki pa fanatik mwen, mwen renmen yo tou. Paske defwa moun sa li gade grenn feyton lan, malgre l pa fanatik ou men li gade ou. Mwen renmen tout fanatik.